Zanmi fanatik konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. Jodi an se vandredi 27 janvye 2023, nou pote tout gran pwen k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, dosye ensekirite, dosye leve kanpe polisye yo, kont Ariel Henry dosye Frantz Elbé direktè enkonpetan lapolis la ke nou pral envite w gen tout detay sou gwo chita pale k ap fèt la pou Frantz Elbé li menm retire kò l nan tèt pnh la paske misye pa gen konpetans misye pa genyen kapasite pou l jere tèt polis la eben deja Gen yon lis la ki gen 3 non sou li ki yo menm deja pral wè kòman yo ka retire Frantz Elbé nan tèt pnh la pou ranplase l pa youn nan 3 donk vanyan gason sa yo ki deja sou lis sa nou pral envite w gen non yo ak plis detay. Nan depatman Latibonit presizeman nan Lyankou bagay yo dejenere 6 polisye ke bandi nan Savyen te asasine, gaspiye, Ebyen poukoi nap pale la a polisye sa yo se atè nan lari yo ye e se chyen kap manje kadav yo paske lapolis paka al rekipere humm lapolis paka al rekipere yo ebyen nèg savyen yo rache yo lage nan lari e se chyen kap manje kadav sa yo e selon enfòmasyon ke nou gen ankò gen fanm ansent ak ti bebe ki pran katouch nan deblozay ki pete la a donke nan depatman latibonit lan mèdam e mesye nan lyankou bagay yo grav se rèl Se konprès sou tèt tèlman nèg Savyen ap pete bal nan Lyankou nou pral envitew gen detay. Genyen tou dosye Ariel Henry ke polisye yo te anvayi èpòt entènasyonal Toussaint Louverture lan nou wè ki kantite deblozay ke nèg sa yo fè enben nan mobilizasyon sa gen moun ki fè konnen fantom 509 te deplwaye tou e se ta fantom 509 yo ki yo menm anvayi mobilizasyon polisye yo pou fè tout dezòd sa yo e lè nou konnen Fantom 509 se pou Vitelòm ak Leon Chal, Yanik Jozèf, Abèlson Gwo Nèg e donk divès lòt ankò, Leon Chal jan nou gentan di l la, enben se nèg sa yo ki te met tèt yo ansanm pou fòme Fantom 509 pou te kraze peyi a sou Jovenel Moïse e jiska bay asasina Prezidan Jovenel Moïse. Ebyen lè Fantom 509 li menm met pye l atè a nan mobilasyon polisye yo, nou pa bezwen di w ki kantite pouvwa ke Vitelhomme gen nan peyi sa e se Vitelhomme ki anvayi èpòt la ki al sove Ariel Henry. Paske polisye k ap revandike yo pa t ap kite Ariel sòti nan èpòt la ebyen Vitelhomme ak divès polisye an sivil e kagoul epi zam nan men yo se yo ki sove Ariel Henry selon e dè eleman de fòmasyon ke nou genyen ke nou pral envite w tande la. Genyen tou ansyen depite Dèlma Arnel Belizaire ki li menm jodi a la fè gwo deklarasyon sou sa k ap pase nan peyi a, dosye ensekirite, dosye Frantz Elbé ki deja prèske pa gen plas li nan tèt pnh la paske li enkonpetan, pa gen kapasite, Frantz Elbé ki deja te gen move dosye sou non l e Vitelhomme ki pa janm sese avili Frantz Elbé ki ta chita pale avè l avan menm li vin direktè polis la e pandan l direktè polis la kidonk Ayiti son peyi tèt chaje ebyen nou pral envite w gen plis detay nou pa pale twòp rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. Pou l di ase sannèt ase. Men si Frantz Elbe ann jodi a a demen li rete bra kwaze pa gen anyen ki fèt m pap ba nou manti madan mesye pral gon lòt direktè jeneral de lapolis nasyonal dayiti ya donk deja 3 non. Gen non Rameau sou tab la. Gen non Bernard Elie sou tab la. Ansyen chèf sekirite prezidan Preval. Gen non Michel Ange Gedeon sou tab la. Men sous ke m pale avè l la, l di m, sous la di m Bernard Elie pa enterese Non Mil Rameau di l li men li pap tounen nan lòbèy konsa. Donk se ta Gedeon la nan moman la kap chofe. Si pa ta gen anyen ki fèt pou Frantz Elbe montre ke li menm polisye k mouri yo san yo pa koule pou granmesi e ke li kòmanse ak yon rezilta ou ka wè ke gen anpil chans pou se Gedeon ki tounen kòm chèf de la police nationale d'Haiti selon nos sources. Donk ale misye w map tande. Sa kap pase kounya la banm di nou rapidman. Aktyèman la Senmak blanch kon koton. Senmak blanch kon koton pandan map pale ak nou la. Pa gen ki fèmen, pa gen ki ouvè. Tout polisye nan lari, lòt moun a zam nan lari. Donk Senmak pratikman an ebilisyon. Baz Atibonit an blanch. Jodi a. An nou gade sak pral pase nan latibonit jodi a an nou gade sak pral pase nan latibonit paske enfòmasyon ke nou gen la nan maten deba li twò bonè pou nou ta bay li pas avan fen jounen pou nou gade sak pral pase bannan mesye doke nan latibonit. Paske moun latibonit, moun nan gonayiv, moun nan jan deni, moun nan lestè, ok jèn gason ki natif latibonit yo tout vekse, moun nan lyankou vekse e swat deja donk nan lyankou malerezman afè swat la gen domaj kolateral moun lyankou map salye nou maten an moun lyankou map salye nou maten an. E korespondan nou a maten an fè n konnen pè Matanda tout se chen k ap manje nèg yo. Se chen k ap manje kadav mesye sa yo aktyèlman la a dòke nan nan kou. Kote yo lage yo? Yo dekoupe yo. Yo dekoupe yo. Donk se chen k ap manje yo la nan moman la a. Men moun Lyankou vrèman. E m panse gen plis kolaborasyon ke nou te ka bay. Paske gen plenyen sa anpil nan mitan. Eske lapèrèz? Eske lapèrèz tou? Gen sa. Paske moun nan te gen dwa kolabore. Men lè l konnen si l fè yon kout fil, bandi yo pral konnen, li vilnerab. Y a sa osi. Paske fòk ou gade lapè a. Y a sa osi. Men Pyè Maten, aktyèlman pandan n ap pale a la, genyen yon fanm ansent. Ki kote? Ki pon bal nan kou. E gon ti bebe 2 mwa ki pran bal. Gen 2 jenn gason ki mouri. Gen plizyè kay ki boule. Sa se nan kad entèvansyon swat nan idantifye donk moun ki pwòch bandi nan bagay konsa. Epi nan bal pèdi. Epi bagay la rive kote l rive la. Se regretab, nou regrèt sa anpil. Men madam, mesye, m pap ba nou manti, sa ki la kòm sitiyasyon, nou ta dwe di tèt nou jodi a, fò bagay sa ta fin nan peyi a. Nou ta dwe di tèt nou sa. Antouka, nan Gonayiv, gon mobilizasyon k ap fèt. Nan Gonayiv gon mobilizasyon kap fèt, nan Senmak gon mobilizasyon kap fèt, nan Jan Deni gon mobilizasyon kap fèt, an nou ret tann pou nou wè pou nou tande nouvèl sak pral pase dòke nan sak pral pase madam mesye dòke dan latibonit dòke pou se vandredi 27 janvye 2023. Louko ou wèm te nan telefòn? Trè byen. Enben gon pwòch gen pwòch pdg Rameau. e ki di yo erezman yo te toujou sou maten deba men e li pa janm di li pa sa de gen kondisyon kap a bon gen kondisyon ke l poze non mwen ap poze de kondisyon mwen ap poze de kondisyon donk sa ka mache sa ka pa mache men li li pa li pa di li pa dakò men li poze de kondisyon bon an tou ka donk la la on atan M pa konnen poukisa tou donk yon non tankou Marion Dessol pa vin sou lis la tou, m pa konnen. Men antouka sou tab la la gen 3 non. Si Frantz Elbé weekend sa la kòmsi li pa pwouve ke li menm li se chèf jeneral, li se direktè jeneral de la polis nasyonal Dayiti. Ok? Men Louko, chèf li, chèf Frantz Elbé kiyès? Li gon chèf? Premye minis lan. Ekoute. Avèk madam Emily Prophète. Premye minis lan. Eske. Premye minis lan avèk Emily Prophète. Retire, retire Emeline. Emily wi. E li k minis lan wi. Se minis jistis la wi. Wi men nan fòs politik bagay sa yo se sa kap pase la a e ou nan ale dwat. Se dwat nan ale. Nou pa. Emeline son direktris egzekitif li e bo Ariel. Ok. E di, di, di, di Ariel, di Emily. Tèm sa fè paske li pa ka pran desizyon li menm pèsonèlman. Se Ariel ki pou fè l pran desizyon. Ok. Ok Donk antouka se sa la sitiyasyon Bon gen anpil moun k ap pale de Jacques Ader ki kapab bay gwo kout men kòm dcpa Monchè yo toujou ap nan lapolis la M toujou wè Men yo lage misye nan yon lakou la konsa Wi Misye se yon moun E menm jan avèk parezon Nèg sa yo yo ka goumen M pa konn sa k pase avèk M pa konn sa nèg yo ap fè la non M pa konn sa k pase avèk anbasad amerikèn genlè One sa vle di Nou nèg ki si l serye yo ankò yo gendwa pa vle sa ki gen grand kapasite operasyonèl Misye son nèg se de nèg ki trè operasyonèl ou konprann e e e yo di m okay an ebilisyon la okay an ebilisyon n ap pale avèk n ap pral fè yon vire nou pral ale nou pral ale pòdepè pòdepè wi wòkibou kòman pòdepè leve maten la alò antretan n ap salye depite Anel Belizèr ki rejwenn nou donk sou panèl la. Y ap tou fini ak kesyon sa a. E sè le ka pou kòlèg. Dayè lapolis te gentan pran kontwòl Gedon. Epi yo fon dife pay mayi, ou konprann, yo annik ale la fè makak, boule kay malere k pa nan anyen pou wè ak bandi, epi yo bay vag. Yo al poze, yo rilaks, epi sa t pase? Kounye a, kòman lòt, kòman nèg sa yo rele, 69, Tchouko, kounye a yo vin pi chèf, yo tounen pi rèd, e yo fè plis dega ke sa kòlèg t ap fè anba a. Antouka, mwen menm, m estime, m pale anpil, m pale anpil, ou konpren sa m di w, paske m pa menm kwe yo tande m lè m pale, ou konpren, donk se nèg sa yo ki vide bal sou mesye sa yo la n ap gade sou ekran, polisye sa yo, nèg yo mouri. Se 6, e menm kwe ke gen yon lot ki vin ajoute, Misye genlè te blese, faute de soin, misye ta sanble pèdi lavi l. Gen yon enfòmasyon ki di nèg yo te rantre nan yon klinik, klinik la pa fonksyone. Okontrè, yo krible klinik sa anba kout bal lè nèg yo rantre nan espas sa. Men e pa yon klinik ki fonksyonèl daprè sa yon zanmi te rapòte nou. Donk, sitiyasyon an konplike. Polisye kontinye ap tonbe, gen anpil refleksyon pou n fè, m sonje ke ansyen chèf polis la Mikerlan Gedeon nan diskou l, misye te di ke moun pou nou plis krent yo, se pa nèg ak sapat sa yo, se nèg kap woule gwo machin vit tente yo, gwo silendre, se nèg ak kravat yo, se yo menm ki gwo bandi a, se pa nèg sa yo. m sot montre n sou ekran la talè a se nèg a kravat yo se yo menm ki bandi a e sa t fè mouvman polisye yo te ka bay rezilta si e sèlman si pat gen trèt nan mitan yo paske m te di youn nan pi gwo fòs tout fòs ame tout tout kò ki pote zam pi gwo fòs li se solidarite de kò lespri dekip se la solidarite. Eben ou non ou non pnh ki divize. Chak nèg ap bon map tande talè a la zanmi sinapo a bon misye misye kòrèk nan entèvansyon l paske se se se chèf sendika l ye men w santi misye pa fin alèz nan sa lap di yo paske li di bon li pa met moun deyò li pa sesi sela ok alòske kòm polisye jodi a se tout polisye ta sipoze leve kanpe. San pas pouki pou n ta leve kanpe. Men fò nou ale nan, fò nou gen strateji. Mouvman ale ayewopò al tann Ariel sa yo se, se Jean Jacques Adler ta di se bounda nini yo ye. Pa gen rezilta nan sa, okontrè sa pral plis mete nan sitiyasyon konplike. Talè ou tande avyon di yo pap vole sou Ayiti paske nou pa sef. Èpòt nou an pa sef epi yo di ou avyon pa vole. Si n bezwen Ariel gon pil bagay ke n ka fè. Dayè mesye, e gon bagay ki klè jodi a, e sa k fè pou la premyè fwa m pral pase vwa Vitelòm nan emisyon m nan. Pase gon bagay misye di ki atire atansyon m, e m al chèche ti son sa, misye ta pale a yon jounalis se paske gon bagay ki rive jodi a. Pase fò nou konprann peyi a jan l ap fonksyone. Tande byen la sosyete. Yo bloke Ariel Henry jodi a. Bon bloke a wi. Misye paka soti ayewopò. M gen enpresyon polisye yo, yo pa bloke Tabarre se paske yo pè ale Tabarre. Bagay yo anpil wi. Ou wè peyi sa, se yon peyi difisil. Tande byen wi. E bon bon montre nou. Ou wè la se gwo manifestasyon, toupatou se mak, gonayiv etc. Ok. Popilasyon an melanje ak polisye. Gwo manifestasyon. Pòtoprens sou Dèlma, Petyonvil. Nèg yo desann, yo bloke anpil kote, kawoutchou ap boule. Gade, yo al bloke Ariel Henry. E de fèt, Ariel te panike. Paske misye sòti, misye desann, li te sipoze pase nan salon diplomatik kòm dabitid. Li pat kapab paske polisye yo te anvayi ayewopò an. Gen yon bagay ke nèg yo te fè men ki pa kenbe, yo te kòmanse sezi kle yon seri de machin ki te kanpe nan ayewopò la, ki genlè t al chèche Ariel. Ok. Men, kisa k pase lasosyete? Nèg yo bloke yon seri de zòn, yo ale kay Ariel, etc. Yo frape, te gen machin nèg yo kraze vit, yo antre nan primatu ya, dizon. E ben, yo sakaje kèk ti bagay, apre sa yo desen nan ayewopò. Move kalkil. Paske nèg yo te ka rete nan rezidans, nan rezidans prive a, oubyen nan lòt bò a, nan primati a. Yo rete la, yo abite ladan l. Pou tann Ariel vini. Abwen ke l ta tou rete lakay li tèt Vivi Mitchell. Tande wi peyi a. Donk son move, son move kalkil mesye. Nou pa byen, nou pa byen nan, nou pa byen reflechi bagay yo. Fòn gen strateji kòm chèf. Eben, pase, pa gen dirijan. Ou konprann? Kidonk, se move kalkil. Dayè, si nou t al pran l ayewopò, sa nou t ap fè? Nou pa t ap ka tire l devan tout moun. Nou pa t ap ka fè sa. Ou wè, se kanmenm move plan, move plan batay. Eben, ekoute, mwen menm, se bon sans k ap gide m. M di n ke se sèl, pa gen okenn kote sou latè pou bandi alèz konsa. Si w wè bandi alèz konsa nan yon peyi, se paske se bandi k ap dirije. Tande byen wi! Si w wè bandi alèz nan yon peyi konsa, se paske se bandi k ap dirije. E Ariel pral ban m rezon, m pral fè n tande sa. Lè polisye yo pran lari a, gade la a, wè la a, pa egzanp Sen Mak, etsetera, Petyonvil, moun, anpil moun te nan lari avèk polisye yo, ki pa gen inifòm sou yo, ba yo nan lari. Ok. Men, nèg yo bloke plizyè wout, men yo pa ka bloke sou Tòsèl, paske zòn sa a, se zòn ki okipe pa Vitelòm, li pa fasil. E l tèlman pa fasil, majorite polisye ki te nan komisarya Pyani a, yo kouri kite l. E selon enfòmasyon ki pataje ta sanble ke jodi a nèg Vitelòm yo desann yo mete dife nan komisarya a. Yo boule machin ki te kanpe devan an, gen dwa se machin moun ke yo te kanpe pou plak asirans epi yo mete dife ladan yo. Pa gen pwoblèm. Mentnan, gen yon bagay ki fèt jodi a ki atire atansyon m. Ki kote Ariel pase pou l rantre lakay li lasosyete? Tande peyi a, Thomas Maguilène, ki kote Ariel Henry pase pou l antre lakay li? Nan zòn polisye yo te pè pase a, se la Ariel Henry pase, e menm yon peta pa tire. M pral konprann yon lòt bagay, tande byen, polisye yo pè al bloke sou Tòsèl, paske zòn sa li kontwole pa Vitelòm, Se sèlman espas sa nèg yo pa kòm si pat gen twòp danje. Ebyen se li menm Ariel itilize pou l kapab antre lakay li trankilman. Malgre tou, bakòp sanble se nèg lame yo te nan bakòp sa a, nèg yo vide bal sou tout moun ki te la, polisye nenpòt tout moun yo vide bal. Sa t pran t pran. A otè dòm. Gen 2 moun ki blese par bal. yon dam ki ap vann nan zòn nan e yon moun ki te vin sipòte mouvman polisye yo. Vivi Mitchell, yon bakòp ki te dèyè a nan kòtèj Ariel, sanble se nèg lame yo ki te ladan l, yo wouze, yo vide bal. Ekoute, gon jounalis k ap pale ak Vitelòm lasosyete, tande ki sa misye di. Misye dakò ke pouvwa ki la a, se pouvwa l. pouvwa Ariel la. Se li menm ki akouche Ariel Henry. Eh Vitelòm, misye dakò ke nèg sa yo ki la kap dirije, swa yo nan ministè, yo nan lapolis, se patnè l yo ye. M te di n sa paske jan m wè misye alèz la, m di ke misye son nèg ki byen konekte. Paske m pa konprann yon chèf gang alèz nan yon dimansyon konsa nan yon peyi. An mesye, kòm si pou Vitelòm la lap tiye komisè polis, lap tiye enspektè polis, lap tiye ajan udmo, cimo, usgpn, lap tiye fòmatè nan akademi, direktè lekòl nasyonal polis lan lap tiye l la a. Epi pèsòn pa janm di l anyen, ou pa wè misye se yon nèg ki byen konekte? Ou pa janm reflechi sou Vitelòm kòm nèg ki parèt plis pwisan la a aktyèlman kòm chèf gang? Paske misye konekte monchè. Lè w sou pouvwa w fè sa w vle tande Vitelòm? Kote Vite? Tande misye. Vitelòm di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk lanmò san jou di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke w gen zam ou avè w. Vitelòm inosan. Ou ka, ou ka petèt jan peyi an, jan nasyon an, jan ke y ap fann ou nan medya, nan medya tradisyonèl an peyi Dayiti a, si l pa sa di l pa sa. Vitelòm gendwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gendwa pa ka pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Bertho, Se youn nan rezon ki fè m di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, Se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok? Trè byen. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk li, lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon, se skonapèl yon forum de fantôme. Lè sa a n te chita avèk 2 wo. Gradé. Si te. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Si te nan. Mwen te di li yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. peyi an, dyaspora ayisyèn nan k ap soufri, ki konnen ke nan ki nivo y ap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, y ap di a, e kòmsi y ap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin ansanm avè l. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou larepiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Lèm fin tande Patrick Moussignac maten an, mwen rele kòlèg mwen, mwen di kòlèg mwen jodi a fòm pale. Gen moun ki panse m pa pale se paske m pè Louko. Non! Non, yo di verite a. Depi non fin akize, sanksyone a ou antre. Sanksyone kibò? Bon nou nan sanksyon Kanada. Bèlè? Site Solèy, Lasalin, Gran Ravin, Taba, Dèlma, Kafou. Bon. Mesye, si m pa sanksyone isit an Ayiti, mwen Anel Belizè m p ap janm pè. E se pou sa m toujou kenbe liy mwen. Rezon k fè lè m fin tande Patrik Mousniak maten an, mwen di fò m pale a, m rele w kòlèg, se paske Nèg bò isit pa tande ti piti lè yo ba yo konsèy. Correct. Correct. La a, nan emisyon sa a Pierre Martin ta tout. Lè DG pnh monte, mwen vin la. Mwen di premyè choz, li pa t gen dwa DG. Men kòm sikonstans fè l DG, Nou pral fè l de rekòmandasyon, nou pral fè yon batay pou wè si sitiyasyon an pa t ka rive kote l ye jodi a. Kòrèk. Poukisa, Louko? Mwen di depi de mwa, de mwa, jodi a nou pèdi kòmandan anndan lapolis la. Wè, wè. Jodi a se direktè k genyen. Wè, pa gen kòmandan. Sa vle di ke pa gen kòmandan ankò. Wè, wè. Enspeksyon jeneral. erije tèt li an follower de DG, yo kraze enstitisyon an. Tout nèg ki gen pèsonalite e dignite pou yo kòmandan, nèg yo mete yo anba pye bwa DG. Yo pran de ti zanmi, yo pran de koniflèk yo, yo ba yo pòs ke lè mesye sa yo nan pòs se de direktè ki nan pòs, se de fonksyonè piblik k ap fè yon djòb de kad. Yo pa fè teren pou ou, yo pa pran risk bò kote gad yo a. Anèl, Anèl, bay moun yo ti eksplikasyon diferans antre lè w di kòmandan e direktè. Bay moun yo diferans la. Pa bliye ke mwen m gen chans nan lavi m e m gen yon gad bò kote m nan la, m te kòmandan. Kòmandan se premye moun ki pran hit lan pou twoup la. E Se li menm ki fè w santi ke jodi an nou pral fè sa a. Au péril de notre vie, se sa a misyon nou ye nou pral fè l. Men jodi an nèg yo voye yon seri de biwokrat nan biwo k ap bay lòd, bon yo pa menm gen chans pou yo konn sa k teren an. Mwen di jan nèg yo vin ap mennen lapolis sa al danje. M fè yon paralèl la yon lè, mwen di mesye jodi an tèlman gen diskriminasyon andedan lapolis la, mwen wont lè spesyalis de penitansye k ap travay nan sistèm nan. Lè yo di, Pyè Maten di m, poukisa m di sa? M di Pyè Maten tande, yo rele l lapolis nasyonal. Lè w vle yon inite rete. nan yon pòs pou l pa mande w transfè, se trete w byen trete l. Ou ba l dèzavantaj ke lòt yo pa gen, okontrè pou sa k te nan lòt inite yo anvi vini. Mwen di misye gon diskriminasyon k ap devlope nan ajan penitansye yo. E mwen di misye l kòmanse sou chèf kabinè. e e DG sa k te la a nou sonje m te mache nan tout radyo m ap di l yo di m non son nèg serye m di mesye m pa di l pa serye sèlman mwen gon konsta mwen fè lè mesye sa a vin kòmandan APENA avèk le Kanada olye yo ankadre ofisye koreksyonèl yo pou fè yo santi ke djòb y ap fè a tèlman enpòtan E meprize yo meprize yo. Lè w nonm vin travay nan w sant kaseral mon frè ou konn tout hit ki genyen nan w sant kaseral. Nèg a pa gen ti frè a pou l manje atan. Bon pa mande Bondye w si yo voye w tribinal. W ap fè yon jounen nan tribinal la. San manje. San manje! Tout chalè se ou k pran l, tout strès menn se ofisye a pena k pran l. Ou konn sa pi tris la? Lè nèg a li menm nan fakilte de dwa l di fò l al lekòl l ap mande transfè, direktè jeneral la di ke yo pa ka transfere w de APENA a yon lòt inite. Don, yo mete, diskriminasyon an vin twò gran. Mwen rele tout siperyè anndan lapolis la. Mwen di yo, mesye, lè nou vle ranfòse yon estrikti, se avantaj.